Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon alò nap salye tout moun ki yo menm aletranje moun ki konn voye kichòy moun ki gen entansyon voye ti kichòy ba nou Nou pral moutre w kisa nou fè avèk ti kichòy sa. Ki kote nou ale? Paske, tande byen, nou deside al pase yon jounen yon kote ki elwanye nan komin Kenskòf. Paske m te di nou ke kote sa m ap eksplore li anpil pou nou e m ta kapab di moun yo p ap viv. Wè, kote sa moun yo p ap viv paske pou rive la. Ebyen se depi nan pòtoprens nou te achte ti pen nou, ti dlo nou, ti kichòy n ap bezwen si nou grangou, si nou swaf. Paske lòt bò a se dlo rivyè a moun yo bwè e dlo rivyè la li chaje ak mikwòb. Wout la pa bon ditou paske ou pral gade pou wè nan wout sa a. Lè pou nou sòti yon kote pou n al yon lòt kote, m ta kapab di, ebyen li difisil. W ap wè nou filme, menm kameramann nou, menm jounalis nou ki yo menm ap mache nan wout sa paske si w chape, se falèz. Moto yo, si gon move kout gidon k fèt, se falèz. Ou kapab konprann. Donk. Ayiti gon pakèt kote konsa, ebyen nou deside al eksplore kote sa yo, al fè w wè kòman moun yo ap viv, e m panse ke se evidan pou nou kontinye ede chanèl la, pou chanèl la kapab pèmèt nou wè moun sa yo kòman yo ap viv. E gen yon seri de sitwayen, nou pral pati a la rankontre de moun sa yo, Se sak fè nou mande yon fon pou nou kapab mete la a dispozisyon ekip RL Prod lan pou lè yap fè jan de deplasman sa yo paske dèfwa ou konn fin fè yon entèvyou epi lè w prale ou regrèt paske w pat gon yon degouden nan men w pou bay moun sa ou imajine w kòmsi w rankontre avèk yon pòv yon moun kay li an pay lè lapli tonbe li pa konn kote pou l rete. Men elas! Ou kwaze avèk yon moun, lè l fin fè entèvyou avè w, li di w ke depi maten l poko manje. Sa fè de jou depi l pa manje, epi w vire konsa. Ou se imen, sa ap fè w mal. Lè w gen yon degouden, w ap separe li avèk li. Se sa k fè, mwen mande nou pou nou kapab pote kole nan travay sa a. E m panse ke se yon travay ki louwab. Paske, ou menm ki Etazini, ou menm ki Brezil, ou menm ki enpe patou nan lòt peyi nan mond lan, ak otè se sizyèm kade konin de Petyonvil. Donk se yon denyè frèt seksyon donk ki pa gen anyen, anyen ditou ladan li. Donk se plis menm lekòl bon nou kòmanse wè sa depi nan wout lan. Yon timoun sot poto pou l al lekòl. Prenon pa egzanp kolera k t ap fè ravaj dènyèman la a ak plizyè lòt maladi. Men nou menm kòman nou fè pou nou jere tèt nou? Nou t ap gade atravè kolera, nou te gen anviwon 17 moun mouri men nou pa t konnen se kolera, nou wè timoun ap mouri, jèn moun ap mouri donk se jis e manman m lè nou wè bagay la prann nou prann nou pote l sou kad nal fè mat, fè mat transfere nou an Tomasen. Humm donk tout rout sa a pye wap fèl? Non lè nou rive o kou de rout di misyon nap pran moso rout. Ok nou wè ou pote ti panye machandiz ou sak ladan la? Bon nou pote poul nou pote ze nou pote paske edikasyon si ou pa kon gen jan pou fè edikasyon timoun si ou pa rete a panye sa ou pap ka fè edikasyon paske nou paka voye demen si Dye vle pou yal piye moun lavil nou menm nap fè li on jan. Demen si Dye vle pou yo ka konnen kisa nou te kite pou yo. E konbyen tan ou fè wout sa pa jou? Bon. Nou fè l nan 2 fwa nan semèn nan. 2 fwa nan semèn nan. E men wout la difisil hein a pye nou monte. Ou ta renmen fè l men depi dat ou tande depi depi ki dat peyi Dayiti dekouvri men zòn sa poko dekouvri paske wout poko rive la. Tout kòb k ap vin nan peyi a l poko rive nan zòn lòt bò dibè sa e lòt bò dibè mwen m soti Bèlfotèn. M sou komin Kenskòf men komin pa m nan se Kwadèboukè. Moun ki depite yo pa janm vin la vin wè nou. Moun yo toujou vini lè yo pral pran pouvwa. Yo renmen vini lè yo pral pran pouvwa. Depi yo fin pran pouvwa, yo mete yon yo mete moute machin pafime yo. Ou pap janm kontra depite sa yo ankò. Paske mwen menm, si m ta genyen pou m ta vini avèk yon depite, m pa t ap pase nan wout lòt bò non. E la pou m pase avè l pou l wè mizè m konn pase. Nou gen lekòl nan zòn nan, nou gen. Wi, nou gen lekòl, paske lekòl ki rive twazyèm bèl fontèn nan, e pa bò isit la m ye non. Twazyèm bèl fontèn nan, gen yon lekòl frè ki rive timoun yo nan twazyèm segondè. Yo rive, men yo poko jwenn klas pou yo rive nan filo. Se lavil nou voye al pran enfòmasyon. Lè nou voye al pran enfòmasyon, genyen ki pèdi wi. Lè yo rive, si yo koute konsèy ou, y ap tounen vin jwenn ou. Si yo pa koute konsèy ou, yo antre nan tout sa k pa sa. Paske edikasyon te ba yo lakay yo pa, yo pa jwenn li lè yo viv anba. Nou gen lopital si w malad pou n ale. Bon, nou gen yon sant de sante, men nou gen yon kote kèk moun pran swen, Dikrabo, sou zòn Kwadèboukè. Men zòn bò isit la m poko wè, pa gen sant de sante. Si yon moun malad la, li nan difikilte pou l jwenn swen? Bon, l ap. Pou yon pil tan, pwa repote yo konn pote l sou kad, desann la pou yo pran swen, pou yo janbe, pou y ale, pou y ale Kenskòf, ka pou rive Petyonvil, epi pou rive Lopital Jeneral. E pou kesyon dlo a, nou pa gen pwoblèm dlo? Bon, nou gen pwoblèm dlo paske dlo nou yo pa, pa kapte. Se dlo rivyè nou genyen, men yo pa kapte. Yo pa kapte. Tankou lòt bò a, kote nou pase a, gon ti sous depi tan n ap moute, li poko janm ka kapte. Dlo sa yo pa kapte. Donk nou wè, pa egzanp, konbe w mande pou ti poul sa yo? Bon, ti poul yo, bon, m te gen, m te ka vann yo. Menm gwo ti etidyan, li renmen, li renmen, li ta ale nan dwa l pa bon non. Men l. Pitit ou? Pitit mwen. Li sou dezyèm ane, li di m pran poul yo lakay, transfòme yo pou tèt jaden, y a retounen avè yo lòt semèn, m p ap vann kòk yo, li pral avè yo, y a prale pou yo repwodui ankò, epi y a tounen avè yo lòt semèn. Malavou ti malavou. Donk nou fè jaden, anpil jaden. Pou pou ti bagay mezi nou kapab. Sa nou plante konsa? Mwen menm nan zòn pa m nan m plante pwa, mayi, poum de tè, lòt bagay. Men bò isit la e pistach, woli, pitimi men tout tè yo rete atè pa gen mwayen pou moun fin fè tout nèt nèt. Sou gon mesaj wap voye pou otorite yo pa rapò a eta wout la, jan nap viv bò isi a, se kisa li ye? Bon mesaj m ta renmen voye ba yo. Se pa chita pou wap di konsa yo ap fè yo ap fè fò yo vin wè sa yo ap fè a lè yo bezwen pase yon mesay fò yo vini nan zòn nan pou yo wè pou yo wè nesesite moun no epi lè yo ale pou yo ka travay sou sa pou yo fè epi otorite yo tou yo pa chita lavil lè yo fin pran pouvra pou yo rete malgre mwen m tal vote pou yo wè m a pye pou yo pa pran m pou yo pa gade m kò konsiderete pas konside pou yo pa konsidere m kòm moun nan nan fwa k sot pase a. Pitit 2000 pitit mwen m tale m tale nou eleksyon m fè 4 jou m mandatè m kouche atè pou jouk jounen jodi yo pa bay pitit mwen yon sirèt men pitit mwen sou dezyèm ane e fakilte a li pa jwenn m al nan leta paske m pa genyen moun dèyè m li pa jwenn li pran lòt ti metye sou kote men si m pat konn reda panye m nan M pa t ap ka jwenn kapasite a. Epi m mande Bondye, lè m wè bagay la rèd, m di Bondye bon m ede li bon m de pitit. M pa pran okenn lòt pwotèj men Bondye pou Bondye fè m fè edikasyon yo avè sa m kapab la. Mwen mande pou otorite yo mache pou timoun ka pran swen paske moun oblije ap fè anpil pitit paske yo pa jwenn yon moun pale avè yo. Anmezi y ap mache, y ap jwenn lòt moun pale avè yo, y ap pran kons, y ap konnen kisa pou yo fè. Epi timoun sa yo pa pral lavil, lè yo rive lavil pou yo tounen pral fouye moun ankò. E timoun ki sot lòt peyi yo pa pran konsi, lè yo rive lavil. Yo pa pwoteje yo, yo kite yo nan savann ki fè yo menm ankò ka pral fouye moun al bay moun ki te lekòl lavil la kounye a doktè y ap kouri, depite y ap kouri, majistra ap kouri, tout moun viktim paske yo pa t pran swen lè yo te wè peyizan nan mòn nan yo pa t pran swen yo si yo te voye pran depi a la baz yo pa ta pral fouye moun ni touye moun ni ansasine moun. Konbyen timoun ou gen? M gen 2 pitit. Se kijan yo rele? Mwen menm se Marie Fernelis Lay mwen m gen 52 zan. Timoun yo menm y ap avanse. M pa t fè yo twò bonè paske m te anvi fè edikasyon. M te fè a tranndezan paske m te renmen rive men m pa t gen nivo lekòl pou m te rive pi lwen. Di kanta pou bèl fotèt nan kounye a si yon peyizan ta bezwen yon moun ta bezwen yon pouvra ta bezwen vin pran la semèn sa e semèn pou yo voye pichtach alabaz woli pitimi bay moun yo y ap ret lakay yo epi y ap jwenn manje yo pote bay petyonvil epi la yo pa pral anmègde moun lavil men lè yo chita Fè moun yo vide desann al fè bidonvil san yo pa voye prepa anyen nan mòn nan yap toujou gen pwoblèm avè yo lavi. Donk sa w fè menm pou viv? Anyen non. Anyen? O o! A! Donk ou plante? Wi. Ki sa w plante? Anyen? Ki sa w plante? Pistach. Avèk kafe gou. Ok, ok. Donk lè ou fin rekòlte bagay sa yo, kote ou vann yo? Pòtoprens? Wi, Kenskòf. Kenskòf? Wi. A! Ok. Ou pote sou tèt ou pou al anlè a? Wi. Wi. Eksplike nou non. Lè wap soti la pou moute anlè a, apye ou fèl? Wi apye ou. Ok ok. Wout la pa fèt? Non wout la pa fèt. M pase anwo sa. M pase mawòtyè. Ok. Donk ou soti granmaten? Wi. A kilè ou kite la lè wap moute kenskòf? Depi twal ta leve. Ah ok ok ok ah demen men kijan ou fè menm konbyen konbyen ou fè pou nou fè wout sa. Wout sa m pa konnen non m pa konnen non. Li fasil pou ou? Wi. Fasil? Wi. Chak konbyen tan ou fèl chak jou? Wi. Ah ok ok donk kijan nou viv bò isi a gen dlo gen lekòl pou pitit nou al lekòl? Wi wi. Ok mèsi. Wi. Nan ki lokalite nou ye la? M rete granfon. E granfon nou abite lè isi a. Ou sa rele granfon? Wi. E yo aprann nou e zòn sa gen anpil pwoblèm. Ki jan de pwoblèm ki gen konsa? Bon nou gen pwoblèm lopital, lekòl. Bon chaje pwoblèm pou bò isi a la. Ay son moun malad nou pa ka pati avèk nou nou pa gen wout lè pou nou pati se moun pou nou ap chache mande moun ede moun pou moun nan ede nou pou nou ka al avèk moun nan pou ba nou ba kòb pou tede nou pote moun nan pa gen wout pou nou ta di pou nou ta rele yon moto ou byen rele yon machin pou tal nou pran moun nan e nou pa gen sant de sante bòs ya nou pa gen lopital. pou ta kapab ede nou nan seri de ka. Ok, gen anpil moun ki malad, abitye malad nan zòn nan? Wi, anpil moun ki konn malad nan zòn nan. Gen dwa gen moun, moun nan gen dwa rete konsa l gen yon maladi sezi li. Lè ou pral nan doktè avèk li, ou pa ka jwenn moun pou t ede w ansanm avè l pou al lopital ansanm avèk li. Estrikti non peyi nap viv kounye kounye la bagay lo telman terib pou nou lè wap gade pou wè pri wap peye yon mamit mayi nan peyi nan zòn nan pri wap peye yon ti glòs lwil bagay lo terib anpil anpil anpil anpil. Donk nou pa pwodwi nan zòn nan menm? Non pa fasil. Poukisa nou pa pwodwi? Bon zòn nan sa nou fè nan zòn nan se pistach se pitimi se mayi bon pitimi an nou preske paka pale de li paske byen lontan sa pitimi pa fosyone. Se pistach, se mayi, se sa nou pwodi nan zòn nan e se lè gen lapli. Lè pa gen lapli, nou pa ka pwodi. Bon gade ki lè li yo pa yon pye plan nan zòn nan e kounye lè ti lapli a fèt tonbe nou mete yon ti grenn mayi e nou poko ka di nap reyisi l. Lapli pa tonbe souvan bò isi a? Non, li pa fasil, li pa fasil. Donk lè n bezwen lòt pwodi yo ki kote nal achte yo? Si n bezwen bannann, patat, Ki kote nal achte yo? Bon se zòn petyonvil nou desann. Jis petyonvil? Wi petyonvil apre sa se pòtoprens anba lavil, bon lavil la pa fasil nou paka desann lavil fasil kounya. Pou soti la ou pral kenskòf si ou pa vle mache a pye èske gen mwayen pou pran lòt moto pa egzanp? Non. Pou nou menm pou nou soti isit pou nal kenskòf se depi avèk 4 è aprè midi pou nou pati pou nou fè tout nenpòt konbyen inèdtan pou nap fè pou nap mache. pou nou rive Keskòf. E lè nou rive menm si se Petyonvil pou nou ale pou nou pa ta katre. Lè nou rive Woben pou nou chita, pou nou pran machin epi ankò jis tan pou l fè twazè nan maten pou nou deplase. Tout tan sa yo nou pèdi tout sou machin Woben anvan ke pou nou antre nan Petyonvil pou nou al djope ti bagay nou pote a pou nou retounen ankò vini isit. Donk sètadi pa gen okenn mwayen pa egzanp nou fè pistach la e si nou fè yon sak, de sak. pistach e pa gen se sou tèt nou pou nou pote l pou nal woben? Sou tèt nou sou tèt nou pou nou pote l pou nal woben. Eske otorite yo sa pa gen depite konn vin nan zòn nan ki wè eta nap viv? Bon pa fasil pa fasil. E pou dlo a menm kijan nou òganize nou m wè gon rivyè la e ladann nou pran dlo? Wi ladann nou bwè e ladann nou lave e ladann nou benyen. Ladann nou fè tout sak nesesè. Rivyè a. Wi ladann nou tou sèvi. Donk li toujou gen dlo li pa konn sèch. Non li pa sèch fasil bon sa pa sèch menm aa Bondye fè nou gras wi wi. Bon sou gon mesaj wap lanse pou otorite yo pa rapò a jan nap viv bò isi a e se kisa li ye. Bon pa rapò a jan nap viv bò isit la. Avèk lapriyè, nou gen espwa Bondye ka voye yon moun bò kote nou, avèk lapriyè, men san lapriyè pa gen anyen ki ka mache. Se senpleman lapriyè paske fason ke nou wè n ap viv bò isit la nou menm, se prèske nou te ka di si Bondye pa ta la nou t ap gentan mouri deja. Si Bondye pa ta la, men Bondye la ansanm avèk nou, nou panse kanmenm, n espere kanmenm Bondye ka voye yon moun sou wout nou. Pase lè n ap gade lè pou nou soti anlè desann, lè w rive Dourèt, Si w pa jwenn moto pou ta mete w zòn Chalmel, ou la pou w pran a pye pou kon rive bò isit la. Paske nou pa jwenn yon moun ki te ka ede nou avèk wout la pa bò isit non. E sa ki fè ke nou espwa kanmenm, yon jou kòm jodi a, Bondye ka fè sa pou nou kanmenm. N espere sa. Ou gen anpil timoun? M gen 4 timoun. Timoun yo, yo tout gen tan demwazèl, jènjan? Bon, yo poko non. Se ki laj yo? Kijan sa ye pou ou nan zòn nan? Bon, nan zòn nan menm menm, sa vle di n ap fè efò men pa gen mouvman. Pa gen mouvman. N ap fè efò kòmsi n ap goumen Bondye pa kite nou konsa men pa gen lavi. Kay sa ou map gade la se kay ou? Wi se kay mwen wi. Depi kilè ou abite bò isi a? Bon m abite fòk gen nenpòt pas on 40 ans la. Men sa vle di nèg ap goumen pou ta fè mouvman men ou pa kapab. Fè efò men pa ka gen anyen k ka fèt. E sa wi. Se la ou fè tout pitit ou nèt. Konbyen pitit ou gen? Bon m fè 10 timoun la. 10 timoun. Sou li 10 ansanm avèw. Non m pèdi o mwen 4 ladann konsa wi. 6 yo ansanm avèw. Wi ansanm avèm gras a Dye. Men kisa nou fè pou nou viv pou nou kapab batay avèk lavi a. Bon sa nou fè pou nou viv gen de pafwa lè solèy la mizè solèy tonbe menm bèt pa ka jwenn anyen oblije nou jete kò nou nan vye mòn sa yo nou koupe kèk ti bout bwa nou fè yon ti sak chabon pou nou mete nan mache pou nou jwenn yon bagay pou nou ka viv. Wi laplipa tonbe souvan bò isi a. Non laplipa tonbe souvan pa fasil gen pafwa la nou ka rive tout avril fini nou pa jwenn lapli nou gen dwa fè efò nou plante yon ti plan li mouri sou tou bon se lòt refòm ankò pou nou fè pou nou refè replante ankò wi. Nou oblije lè bagay la difisil konsa nou koupe pye bwa pou nou fè ti chabon. Fè chabon. Kote nou voye chabon sa al vann? Bon nou vann yo kenskom nou vann yo nan mache la moun vin pran yo. Li kwè pou ka degaje w avi a. Men nou wè wout la difisil, kijan nou fè pote w anlè a? Bon, nou oblije paske wout la menm menm. E fanmi yo ap lite lontan pou wout la ta rive isi a men, gen yon pwoblèm ki fè l pa ka rive. Sa vle di si te gen wout, li te pi fasil, li te pizomwen pou nou. Lè w gen yon ti mouvman konsa, ou ta menm rive Petyonvil avè l. Men pa gen wout. Oblije w oblije w bay li la a kèk moun ki ka oblije reziye yo. Yo leve depi 10 zè, 11 zè pou yo pran wout sa, pou yo rive Kenskòf. Wi. Yo pote chay la sou tèt yo? Sou tèt yo. Wi. Ki pwoblèm ki fè wout la pa ka fèt? Bon, pwoblèm wout yo, sa vle di, se pa frape k pa frape. Gen frape k fèt. E pase m gen yon frè m ki rele pastè Samyèl. Misye depi l jèn gason l ap lite pou wout la. Men pa ka gen okenn pozisyon pou wout la rive. Men nou toujou di menm lè nou mouri, nou tout pap mou an kou, lap gey mèt son ti zansèt dèyè kanmenm, menm lè machin pa ta ka rive mèt se moto la rive anba si a. Eske moun ki depite yo ki pase nan legislature yo, yo pa konn vin la, yo wè kijan nap viv, yo pa pale avè nou, pa gen ankenn demach ki fèt pou wè si. Wout la pa menm ne sere sa te yon wout an tè bati yo ta fè pou nou. Bon, sa vle di kòm si ta di demi debite avèk moun ki toujou konn ap fè kanpay yo. Yo toujou vin nan wout la men e kòm si nou pa ka di yo nan wout la chak jou men kòm si yo chak jou men bout pawòl yo ba nou. Lè yo vini yo pran nimewo kay nou van kraze yo. Yo wè nan ki eta nou pa gen jaden bèt nou mouri. Pase sechrès epi lamizè, lamizè wi. Se kisa nap plante la? Pistach nou pral plante. Alò kòm mayi nou fè ti sezon ti rekòl mayi, petèt nan mwad jen si Bondye fè nou pase mayi a nou plante a se de mwa edmi donk nou sipoze ke petèt nou te ka rale yon souf. Pou mwad jen wi. Donk lapli pa janm tonbe men nou plante kanmenm. Nou plante kanmenm anben lapli a li farine men epa tonbe li tonbe wi. Donk pistach la se prensipal kilti bò isit la. Se prensipal kilti nou bò isit la men pistach la li son bagay ki sipòtab plizyè mwa li ka sipòte wi. Pistach sa lè nou fèl li ki kote nal vann li. Non nou ranni pòtoprens se petyonvil nan mache a. Men mwen pa gen wout. Mwen pa gen wout. Non pwoblèm wout la se yon pwoblèm nap konfwonte depi lontan nou fè ti efò men Bondye poko pèmèt sa rive fèt wi. Nou fè anpil efò dòk sè di ti kote moun ka pase a se a men nou fè sa. Avèk la a la men nou fèl wi. Nou pa janm jwenn asistans otorite vin ede nou. Non nou pa jwenn asistans otorite non tout efò tout efò nou fè tout rele nou rele men nou pa jwenn yo pa tande nou. Yo pa reponn nou. Bon ou son lidè kominotè nan zòn nan e kijan e eske gen lekòl bò isi a e gen sant sante pou timoun yo gen gen rekreyasyon tou si yo bezwen defoule yo e fon ti deskripsyon pou nou non. Bon nou kwè ke pou lekòl la m ka reponn ou ni gras a yon misyonè ki etranje ki. Ba nou yon ti lekòl. Men. Li kòmanse nan ki klas a ki klas? An, li fini a setyèm. Wi, li pa t ka rive. Li pa ka, li pa ka sipòte nou pou l rive pi lwen. Oferamezi, alò kòmsi pa gen lokal, li di nou apre l prepare lokal pou nou, li ka rive nan nevyèm. Kontinye. Wi. Pwofesè yo vin travay? Wi chak jou, chak semèn. Yo soti Kenscoff ou? Pòtoprens yo soti. Pòtoprens? Pòtoprens yo soti. Yo vini chak jou yo fè wout sa? Non yo pa fè l chak jou, yo rete semèn nan, pou semèn. Lè wikenn yo al lakay yo? Lè wikenn yo al lakay yo. Nou pa gen twòp difikilte pou kesyon lekòl la? Non nou pa gen twòp difikilte non. Donk lè w di sou kad la, sa vle di moto pa ka pote nou? Non, pa gen wout. Son bagay an bwa yo fè epi pou yo mete nou? Mete nou sou li epi nou ale. Menm si te gon fi k te pou yon timoun, jou a poko pire pou li yo ta vle l wè yon doktè konn e sou kad la pou y ale avè l. Donk depi lontan toujou konsa jis jodi a? Jis a nou jou la. Si w gon mo w ap di otorite yo? ki pral tande w la, k ap gade w tou, e se kisa w ap di yo pa rapò a sitiyasyon sa a? Anben, a sitiyasyon sa a, e yo menm ki konn sa yo ta di pou nou, paske nou menm nou poko gen wout. Se wout la ki ta pou ba nou wout. Bon, mwen menm m ka di w m mache a pye al fè manje nan wout la chak jou pou wout la ta travèse, menm si nou pa ta jwenn machin, menm yon moto ta vin depoze nou an sant dlo a la, nou t ap di Bondye mèsi, men nou poko ka rive sa. Sa di ti kote moun ka pase la se nou menm ki fèl. Amen ou. Ti bout pye a. Lè m leve p maten se mwen k pou fè kafe a, mwen k pou si gon soup ki pou fèt pou yo e mwen k pou fèl. Donk se konbyen ti moun ou gen? Bon, Bondye te fè m kado 2 sèl ti moun. Li pran youn a 25 ane. Li rete on sèl. On sèl la pa menm nan kay la ansanm avè m. Li Pòtoprens? Li Pòtoprens. E depi konbyen tan w ap viv la? Bon, m poko gen anpil lè la paske e pa t la m te rete, se lotbò Tirat m te rete. Mari a te vin mouri, m vin retounen jwenn on lòt moun ankò marye ansanm avè m, li depoze m la. Ok. Donk se kijan w rele? Mwen, m te rele Altagrace Augustin. Altagrace Augustin. Mèsi. Dayiti, Komin Petyonvil, ki jan lokalite sa ye? Bon, lokalite Okadè se yon lokalite ki bon menm menm menm menm paske n ap soufri, n ap pase anpil mizè. Nou pa gen wout, nou pa gen lekòl, nou pa gen sant de sante. Bagay ki rele sant de sante a se li pi grav pou nou paske anndan sant Okadè, sizyèm sijè Okadè, komin Petyonvil e lè w rive Petyonvil ou wè se yon seksyon, ou wè se yon komin men lè w rive anndan seksyon Okadè sa se yon tripasaj, se yon dlo nan je paske lè medam yo yo menm y ap fè pitit Se sou yon chèz. An sireman wi, an sireman wi, an sireman. E se sou chèz pou yo pote yo paske menm moto yo pa ka jwenn yon moto paske pa gen wout pou yo ta di yo pral yon moto pou y al fè mak. Lè yo ta rive fè mak la se oblije y ap rive mouri paske yo gentan fè twa jou deja sou yon chèz oubyen sou yon sa k rele choukèt lan, yon avon medsen devan y ap manyen yo lè yo vin pa kapab ankò Yo blije pati ak moun sa sou chèz listik poul rive kote poul rive al tou gentan mouri li gentan mouri amwen nap mande avèk estans konsène yo silvouplè jounalis yo kap fè mesay lan pase pou nou fè mesay lan pase pou nou paske nape soufri twòp. Pastè fon ti deskripsyon jodi an la se ki kote nou ye la. Wi jodi an la nou nan lokalite koto. Koto sa a sitiye senkyèm seksyon Granfon, komin Kenskòf. E a konbyen de kilomèt li li ye parapò a Kenskòf, parapò a Fèmat? E parapò Kenskòf li anviwon ventuit kilomèt men Fèmat se a trannsenk kilomèt li ye. Bon, nou fè wout la, pratikman nou wè s on wout ki enpratikab Kòman moun yo fè pou yo kapab konekte pou koneksyon an fèt ant Kenskòf e kote nou ye? Bon, moun yo kèk fwa yo leve a onzè diswa, donk de onzè diswa pou yo mache apye, konnen pandan se tan y ap moute mòn, chak kote yo rive yo fè yon poze, petèt bò kat senkè dimaten yo rive Kenskòf men lè moun yo pral vote tou, Yo konn leve onzè diswa pou yo rive fè mat, petèt bò nenpòt uitè dimaten. E gen lè pafwa lè yo rive uitè dimaten, yo konn rive nan ling nan, yo pa jwenn non yo nan lis lan. Ebyen kounye a pou yo retounen pase pa Keskòf pou yo moute jis Timiska pou yo oblije al vote. Moun yo fè sakrifis sa a pou yo vote tou? Wi, yo fè sakrifis sa a pou yo vote. Èske moun yo eli, moun yo bay vòt yo, yo konsyan de sakrifis votan yo fè? Wi moun yo lè yo bay vot lan kounya yo fin vote moun sa yo ebyen yo vin la yo vin fè kanpay yo vin mande pou yo vote epi yo vote men depi yo fin eli moun paka rankontre yo donk se pou sa ni depite ni majistra petèt ni otorite ke l ye an prezidan yo voye vin fè kanpay la tou an senatè yo voye vin fè kanpay isi an men depi moun yo fin vote ebyen moun sa yo pa gen aksè pou yo rankontre ankò. Petèt ou ka jwenn lòt gwo otorite sou komin Kenskòf rankontre lòt moun ki otorite yo, men moun ki nan milye riral la pa gen chans pou yo rankontre yo. Si m byen konprann, pa gen anyen k vini kòm retour de l'ascenseur e une fois ke moun yo fin elu, yo te fè pwomès, yo pa respekte pwomès yo e lokalite a abandone a li menm. Wi, lokalite a abandone a li menm paske jis moun yo fin fè pwomès lan, paske m ap gade gen yon depite k sot pase la e nan nan kòman nan 50 lan nan senkantyèm lan epi depite sa se depite Alfredo li menm ofri nou yap ba nou e yon kout pèl traktè pou isi an sa pa fèt tout sa yo ofri nou men kèk fwa sa difisil paske m di son nèg lèl nan chanm lan m tande l pale anpil fransè men poutan zòn lakay li l pa wèl paske m tap pran egzanp larivyè griz nap pran egzanp masif lasèl m di si misye son nèg ki te panse avèk lakay li ki te wè lakay li. Ebyen l t ap rejwenn avèk tout depite yo, yo t ap mete yon pwojè lwa sou pye, donk t ap gen posiblite pou rebwaze masif Lasèl, Larivyè Griz epi donk fè kanòt kontou, donk sitiyasyon an pa t ap konsa. Outre pwoblèm wout lan, se ki lòt pwoblèm lokalite a fè fas? Lè n ap gade inaksesiblite wout lan, yon moun ki malad ki jan pou l fè pou l al, pou l gentan rive nan vil pou l jwenn yon ti swen? Èske sa rive konn gen moun ki mouri paske wout la pa pa non sèlman difisil epi pa gen aksè a swen sante. M kwè nou te di sa toutalè an, lè egzanp yon moun se son branka oubyen pou yo pote moun nan. Tankou fwa dènyè nou gen yon skout ki mouri la, son timoun lap fè. Pandan lap fè timoun nan, donk se pote, moute mòn nan epi pandan rive o kou de wout li mouri paske sak fèl mouri, Se paske pa gen wout men si te gen wout nou tap gentan pran yon moto oubyen petèt tou rele yon machin vin pran n men pa gen wout donk se nan sans sa nou wè sitiyasyon an ekstrèmeman grav paske pa gen wout se sak fè nap lanse yon mesaj bay leta ayisyen si leta ayisyen vle si premye minis lan vle li gen voulwa li mèt di nou lap ba nou yon traktè avèk yon operatè nou menm nap met gaz ladan donk son fason. pou n ka fè wout sa, pou n ka sove lavi anpil anpil moun. Se pa sèlman nan prèt seksyon Granfon an, men katriyèm Bèlfotèn menm pwoblèm lan, sizyèm K2 menm pwoblèm lan, twazyèm Bèlfotèn menm pwoblèm lan. Donk nou kapab sove lavi anpil moun k ap mouri paske twòp moun mouri sa fè nou santi nou yon ti jan tris paske misyon nou se ta rann tè a vin pi fre.